Aksyon sa a pase nan vil Okap jodi a, ajan dwanye yo mete men sou yon sitwayen ameriken kote yo fè konnen li gen plizyè bwat katouch an posesyon l e selon ajan yo tou sitwayen sa a dwe al reponn kesyon lajistis sou krim sa a yo twouve l ki ilegal e leta entèdi vant bal ilegal ann Ayiti. Bonjou bonswa tout moun byenvini mwen kontan ansanm avèn e se moman poum prezante n prensipal pwen k pral fè esansyèl nan aktyalite a pa bliye ou konekte pi gwo rezo rezo enfòmasyon an Sofia TV 83 sepandan nan vil Gonayiv komisè apèn enstale jodia deja mete anba kòd plis pase yon dizèn endividi ki pa gen anyen kòm idantifikasyon e di menm kou deside bale vil la mete yon lapè dirab nan site endepandans lan selon sa li fè konnen. Pa kont yo anonse nan fèt fen dane an pou fasilite Ariel rantre nan vil Gonayiv yon dezyèm fwa, plis pase 150 polisye pral deplwaye sou vil la kesyon pou asire sekirite rèd rèd. epi mete tout bandi nan kanpe lwen. Nan minit nap pale a la, plizyè prizonye libere nan kad asiz kriminèl yo aprè odyans pou konbat ak fenomèn prevantiv pwolonje a, Komisè Lafontan frape fò e l pral kontinye ak menm odyans yo pou libere lòt prizonye toujou. Pwen sa yo ak lòt pral fè esansyèl nan jounal la pou jounen jodi a. Pa bliye w konekte pi gwo rezo a Sofia TV 83. E si ou poko fè sa, sonje abòne ansanm avè n pou w kab notifye epi resevwa tout nouvèl nou pral poste sou chanèl pa ou la. Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an. An nou gade Etazini pou nou wè yon bagay. Yon jèn nwa anndan machin li. Yo di l rete l. Li rete machin nan. Yo pa tann poul mete menl anlè non yo fizyel wi o etazini wi medam mesye nwa o zetazini fizye fè w ta di se vè de tè pa la polis men sa yo pa janm bay pwoblèm dwa de lòm pa janm egziste pou sa yo konbyen nwa k mouri o zetazini la polis anlè k parèt yo boum poum yo fizyel epi aprè sa yo di w o se te yon nwa l te ye men yo janm di yon bagay. Yo pa janm di anyen, men m mande ke nèg ki gen mikwo lan men yo, ti ravadra yo, yo menm yo pa janm wè sa yo. Yo pa janm pote pwen sou sa yo. Konbyen moun la, konbyen, konbyen fwa ke nou wè Etazini, ou konn sa, sa pi lèd la, Etazini yon moun gen dwa soti lakay li epi lan nèg parèt li pran zam ni lan nèg antre lan yon sipèmache, li brabrabrabrabra li tire plizyè vi moun, aprè sa, Ou pap janm tande lan bouch ayisyen ki gen mikro lan men yo a pou yo di w ah non non yap di w oh se etazini li ye se lan gran peyi ou pap janm tande yo fè tole avè l mezanmi gade yon blan lak rantre ki tye 50 moun ki tye rantre ki tye 20 moun yo pap janm tande sa lan bouch yo se lan gran peyi gran peyi gen dwa. Depi se nan gran peyi bagay la fèt, sa pa deranje yo, sa pa mele yo. Men depi se an Ayiti, yon grenn ti aksyon poze, y ap pran l pou yo fè kapital politik, mete l nan tout jounal, kraze. Yo menm ankò, premye moun ki pral esplike kiyès ki te la, kiyès ki pa t la, kòman l te fèt, kiyès ki fè l, kote l sòti, kòman l te imajine. Pandan ke yo gen yon fredi k ap pete zo kòtlèt, zo kòtlèt yo nan Kanada wi. M pa ka di w si se fredia ki jle tèt yo lan peyi etranje, fredia tèlman jle tèt yo men yo vin pase ray mizè y ap viv lan peyi etranje a sou do pèp ayisyen. Jodi an mwen kwè ke li nesesè pou ke chak grenn ayisyen jodi an batay batay pa nou an se pa batay kont ayisyen li ye batay pa nou an se batay kont entènasyonal la. Sa k ap pase anndan peyi a li a li rive akoz ke entènasyonal la se li ki enplike tout sa yo. Chanjman lòt Ayiti ke nou menm nou espere a, se entènasyonal la. Estabilite an Ayiti an, se entènasyonal la. Se Kanada, Etazini, Lafrans li ye. Tout zam kap rantre yo, kagezon zam yo, Ayiti pa fè zam. Se Kanada, se Kanada, Etazini, Lafrans ki aksepte yo. Se des anbasadè ki adere lan mouvman yo. Jodi an la ke nap kraze kò nou nap leve kò nou frape la tè e pa anyen nap fè nou gen enmi nou yo devan nou an nou kanpe kont enmi nou yo yap mete yon enstabilite lan figi nou menm yo menm ankò yap di nou bezwen yo. Tande byen wi medam mesye nou pa wè kòman nou lèd nou sòt nou pandan ke nou ap di oh non nou se des entelektyèl. Nou telman inyoran yo gade nou komsi m te kapab di nou se twal mouye yo pa bezwen yo fin sevi avek nou se papye twalet nou ye yo fin sevi avek nou yo jete nou nan bol twalet la yo flanche nou gade byen gade byen jodia avek mizè ke nou pase avek batay ke nou te fè kont yo se bagay jodia moun sa yo pa ta janm sipoze pale de nou non. Ayiti ta sipoze yon peyi tèlman bèl paske tout ayisyen mete tèt ansanm pou di blan non. Tout ayisyen ta sipoze mete tèt ansanm pou di blan en en se tèmine. Men lajan detounen lespri yo. Lajan yo wè pòch yo men yo pa wè peyi. Yo wè bèl kay ke yo gen lan peyi etranje men yo pa wè Ayiti. Men pa kont se yo menm ki pi gwo kap di w men pwoblèm peyi an, men kòman peyi a ye. Men yo pap mande w pou yo jwenn solisyon peyi avèk ou. Son bann avadra Ayisyen nou genyen, de nèg ki di se entèlektyèl yo ye, yo pa la pou yo twouve yon solisyon non. Men yo la pou yo fè w wè, men ni, men kòman, men sa kap batay pou fè solisyon an, yo menm ankò pral detounen kont li. Tande byen frè m sè m yo. Ayiti pa ka ret konsa ankò. E se petèt sa ke mwen menm m ap di bravo e m felisite komisè Muscadin. E n ap di komisè Muscadin bon travay. Lè se yon lous nan travay w ap fè a la. Lè se w lous. Retire nou bandi. Retire nou 2 jèn ki gen zam lan men yo. Lè se w la, lè se w ale, lè se w pou kont ou. Lè se w ale. Paske Etazini k Etazini la. Lè polisye yo parèt nan machin yon jèn yon jèn nwa, se fizye yo fizye l. Li fè yon deklarasyon ki vrèman. Se termine. Yves Juste, Kòman la repiblik ye avèk komisè Muscadin? Yves Juste, Mikwo pou ou, men pèp la la ap koute w, nou konnen ke peyi a mentnan ap pale de d'une seule personne, komisè Muscadin. Elektif an Bosta, Jan ke ou di l lan, komisè Muscadin, jodi a se 30 desanm, kòm nou konnen se chak premye 2 janvye yo toujou bay ansanm pèsonalite ki make prezans yo nan ane a, ebyen komisè Muscadin atravè 18 jiridiksyon nan peyi a ki gen komisè gouvènman, komisè Muscadin se li menm ki leve meday dò la nan tout komisè gouvènman ki genyen nan peyi a. Komisè Muscadin menm depase komisè Ronald Richemond fason ke lap mennen bak. Pakè Pakè Miragwàn Jodi an Bosta se pa lòske moun nan mouri ou pral onore l pou di l t ap fè yon bon travay se pa lòske moun nan pa nan pòs la ankò pou di l t ap fè yon bon travay se depi konnya pou n omwen bay komisè Muscadin tout sa ke li merite kòm sipò paske gras avèk komisè Muscadin depatman Nip peyi an li sekirize e sa n ap di la Bosta nenpòt dyaspora a nenpòt ki moman kapab desann nan depatman Nip peyi an, li mache a nenpòt ki lè l vle san kè sote paske jodi an komisè Muscadin li jere kesyon sekirite nan depatman Nip peyi an e kèlkeswa nèg tou ki gen zam ilegal nan men l depi l panse a mete tèt li nan depatman Nip peyi an li tou konnen klèman ke li pral tonbe anba men komisè Muscadin e lè w tonbe anba men komisè Muscadin Pa gen anba men lòt moun ou tonbe, se anba lamò ou tonbe. Paske misye di w klèman, depi w gen zam ilegal nan men w, ou pa merite pou al nan prizon, se dwat pou ale nan simityè. Ebyen se nan optik sa a, n ap kontinye avèk komisè Muscadin, kote ke li menm, li fè yon deklarasyon ki vrèman ap fè anpil pale de li nan peyi Dayiti. Komisè Muscadin di m, di ak tout moun klèman, depi w gen zam ou nan men w, menm si l te legal, Ou ka itilize l pou pwoteje biznis ou, pou pwoteje madanm, pitit, fanmi ou. Ou ka itilize zam ou an pou pwoteje tèt ou. Men kesyon zam ou legal, ou konprann w ap pran l pou al tire moun nan lari avè l, pou al bay bandi l, pou al vòlè avè l. Depi yo bare moun nan avè l, l ap touye moun nan kòrèkteman. E nan fen odyo a, ou wè misye di w klèman ke. Se li menm ki dwe pote nouvèl pou moun, moun pa dwe pote nouvèl pou li. Waww waww e imajine w u jis e sa fè anpil gwo tole e anpil moun gen kè sote e sitou lan nan jiridiksyon komisè Muscadin an e gen anpil moun tou kap di w eske komisè Muscadin li menm bò kote l li pa te kapab menm jan avèk yon Nayib Bukele ki dirèkteman lan Salvadò gen anpil konparezon kap fèt sou rezo a de komisè Muscadin sou travay ke lap fè anndan peyi dayiti e ensi avèk prezidan ebyen Salvador a e ou mèt ajoute Yves Juste. Efektivman Bosta, dezyèm non moun ou site la a ki se Nayib Bukele. Nayib Bukele se yon jèn prezidan kap dirije. peyi Salvadò e fòk nou di w tou Nayib Bukele se pi gwo prezidan ane 2022 a konnen nan tout istwa l. Wi mesye! Sak fè n di sa Bosta? Nap vin avèk agiman pou n kore sa n di an. Yes! Nayib Bukele ki son on prezidan nan peyi Salvadò, Salvador Bosta, li pa reprezante gwo peyi nan echikye politik entènasyonal la. Non! Enben lòt, Nayib Bukele li menm, li di w li dekrete eta dijans nan peyi Salvadò pou l batay kont tout gang. Wi. Nan eta dijans sa, li kòmanse arete moun, li kòmanse fizye moun. Wi. Ou konn sa Bukele pral di? Repete sa ankò. Sa tèlman byen sonnen, se nan bouch ou l sonnen. Repete menm fraz la ankò pou pèp la. Loske Nayib Bukele rive kòm prezidan Salvadò, Salvadò se yon ti peyi ki pa reprezante yon gwo pwa nan politik entènasyonal la, Nayib Bukele premye sa l fè li dekrete eta dijans sekiritè nan peyi Salvadò. Nan eta dijans sekiritè sa a. Misye arete moun kap bay pwoblèm nan peyi Salvadò, misye touye moun kap bay pwoblèm nan peyi Salvadò ki se bandi. Aprè misye kòmanse fin touye moun, li kòmanse arete moun kap ki gen zam ilegal nan men yo kap bay pwoblèm, ou konn sa Nasyonzini pral di? Li pral di fòk Nayib Bukele kanpe sou aksyon lap komèt yo, se kesyon vyolasyon dwa moun lap fè nan Salvadò. Misye. Di avèk Nasyon Zini, Salvadò se Salvadò, se moun Salvadò kap viv fenomèn ensekirite a, se moun Salvadò paka sòti, se pa Nasyon Zini chita o Etazini kap pyafe, kap fè kòb sou do moun. Ebyen lè yon prezidan kòm Nayib Bukele di yon bagay konsa, sa se yon gwo pawòl, sa se yon pawòl omwen ou dwe mete nan yon mize pou ap tandel de tanzawòt. Paske Nayib Bukele montre aklè ke li menm, li kapab dirije peyi l e li pa pral pran okenn lòd ilegal nan men Nasyonzini, nan men OEA, nan men lòt enstans entènasyonal yo. Jodi a li klè, Nayib Bukele se youn nan moun ki vle prezidan nan peyi Salvadò ki li menm tou make. ane 2022 a nan aksyon ke lap poze nan peyi Salvadò. Wap wè ke apre eta dijans sanit, apre eta dijans sekiritè ke misye te pran nan peyi Salvadò la, nan 3 mwa bòs la, li di w ke li arete 9 mil moun, li tiye plis pase 4 mil 500 bandi. Wi mesye! Li arete konbyen? Li arete nan 3 mwa li te pran eta dijans sekiritè la, li arete 9 mil moun epi l tiye 4 mil 500 bandi. Dayè gon video m te voye ba ou Bosca kote nèg yo ap lage bandi yo nan tou, chak lage yo lage w nan tou an, depi avan w rive nan tou an ou gentan fè vwèl pou peyi san chapo. Egzakteman e se la ke e la bagay la ye a wi. Kote ke misye kanpe e la ke nou menm nou vle ke pèp la konprann. Ti restan lamò ke yo mete anndan peyi a, se petèt sa ke nou menm nou di popilasyon an, gouvèneman depatemantal la, li bon pou nou e l ap bon pou nou. Paske fò ke gen moun ki kapab kanpe pou di blan, en en, sa w te panse a se pa sa l ye. Se paske poko gen blan, poko gen ayisyen ki kapab kanpe devan blan. Sa yo mete a yo, se mete yo mete yo. Jodi an. Kot Salvador la pou kanpe li konn lwa peyi l li di w ou pa gen dwa vin pase m lòd lakay mwen Salvador se Salvador etazini se etazini Canada se Canada la France se la France jodi a pa gen okenn moun mwen dekrete eta dijans pase pèp la an bezwen sela vle di ke nou menm nou la nou tap asire nou de yon ensekirite lakay mwen. Lè pèp la t ap mouri a kisa nou te di? Nou te janm di anyen. Dwa de lòm te egziste pou nou. E sa l te di, i jis. Efektivman Bosca, lòske pèp la t ap mouri a, pa t gen dwa de lòm ki te egziste nan Salvadò. Lòske moun kasere lakay yo, pa gen dwa de lòm ki egziste pou yo nan Salvadò. Ebyen, lè misye rive li menm kòm prezidan peyi a, li di w klèman ke. Salvador se peyi salvadoryen, salvadoryèn li ye. Se pa peyi Nasyon Zini, se pa peyi OEA, se pa peyi lòt enstans entènasyonal yo, se salvadoryen k ap mal viv nan peyi yo. Ebyen misye te pral pran desizyon li menm li di w fòk li dekrete eta dijans sani, eta dijans sekiritè nan peyi an. Malgre pale anpil, malgre Nasyon Zini, malgre OEA di Pa dwe gen sa nan peyi Salvador, ebyen misye li menm li diw li dekrete la pèmanans fok li arete moun, fok li touye moun kap bay pwoblèm nan peyi Salvador. E jodi an lè w ale nan peyi Salvador gen omwen yon lue yon luè despwa ki kapab omwen pèmèt ke moun yo kapab fonksyone korekteman. Apèn ke li enstale yè kòm nouvo komisè minisipal Gonayiv, nou vle pale de komisè Lifèt Jeudy deja mete l an aksyon kote ke sèlman jodi vandredi 30 desanm 2022 a, komisè Gonayiv la arete 30 endividi nan vil Gonayiv. Endividi sa yo jwenn arestasyon yo paske nan pa lapolis t ap fè fouy, endividi sa yo pa t an mezi pou te prezante yon kat idantifikasyon nan pòch yo. An n tou di komisè a sa tou. Èy jodi a, yè m te konn tirale sou komisè a. M te di komisè a fòk li eseye pou l pa al antre nan kesyon vitès ak presipitasyon. Paske 2 bagay sa yo pa mache ansanm. Pa bliye, vil Gonayiv se yon vil ki gen ladan l Raboto, se yon vil ki gen ladan l Dekawo, se yon vil ki gen ladan l Lafòsèt. Sa vle di 3 blòk sa yo, se 2 blòk nan Gonayiv ki vrèman konn bay anpil pwoblèm depi dètan e dètan. Jojo vini kòm. Poko tout fèt. Ou arete 30 moun pou kesyon kat idantifikasyon nasyonal. Jodi a anndan peyi Dayiti, nan kapital Ayiti a menm, pa gen yon grenn kote yon moun ka pran yon kat idantifikasyon nasyonal. Tout kote kanpe nèt. E ou di w ap arete moun pou kat idantifikasyon nasyonal ki pa gen pyès nan pòch yo. Bon, lè enstitisyon an ki la pou bay moun pyès, li pa fonksyone, li pa ka bay moun pyès, moun sa yo arete yo, sa w pral fè avè yo? Ou va mete etikèt bandi sou yo. Ou va jwenn yo ak zam, ou va jwenn yo avèk yon kouto nan men yo, ou va jwenn yo avèk manchèt nan men yo, ou va jwenn yo avèk kat chapika. Ki etikèt ou va mete sou yo pou kenbe yo nan prizon? Jodi a nou pral kontinye avèk detansyon prevantiv pwolonje a nan prizon? Fòk omwen komisè ou eseye pa konfonn vitès ak presipitasyon. Paske ou ka konprann ou enstale la, ou prale a gran vitès, Pou wè nan ki mezi ou ka fasilite Ariel Henry rive Gonayiv. Men pou otan, apre premye janvye, de twa kat janvye, konsekans pa w la l dèyè. E m te di w sa yè tou, ou ka vin la kòm komisè polis tou ki pase pi nui nan Gonayiv. Paske Gonayiv se yon tè glise li ye. E pa nenpòt moun ki ka konprann yo ka al fè nenpòt ki bagay nan vil Gonayiv. Nap kite Gonayiv fwa sa n prale Okay kote ke biwo asistans legal Okay nan tèt kole avèk komisè gouvènman Okay la Ronald Richemond rive libere 21 moun nan prizon sivil Okay la. 21 moun sa yo rive libere nan kad odyans koreksyonèl ke pakè Okay òganize nan tribinal yo. Odyans koreksyonèl yo. pèmèt ke 21 moun rive libere. Nan sans sa a, komisè gouvènman Okay la, Ronald Richemond, bay garanti avèk moun ki nan prizon yo, ensi ke dwayen, huissier, grefye nan tribinal yo pou yo kapab toujou reponn prezan nan tribinal yo, yon fason pou seri odyans koreksyonèl yo kapab toujou kontinye fèt nan nivo tribinal yo. Si ke gouvènman Ariel Henry an li vini avèk yon nouvo akò ki se akò 21 desanm kote ke yo vle enstale yon wo konsèy tranzisyon nan peyi a ebyen responsab akò Montana yo yo menm yo di klèman ke akò Ariel Henry an li pa yon akò kap mennen peyi a okenn kote se yon akò ti zanmi se yon akò pou al mete nouvo moun nan bwat leta yo prezidan Akò Montana, Nou vle pale de Fritz Alphonse Jean. Li di klèman ke okenn moun nan Akò Montana pa dwe al siyen akò kò Ariel Henry an. Paske Ariel Henry te fè yon akò 11 septanm deja, li pa abouti ak anyen. 21 desanm sa a, se yon gwoup ti zanmi ki chita nan otèl ki al siyen akò yo nan sousi pou yo kapab defann manje yo. Nou prale fwa sa a nan Okap Ayisyen kote ke ajan dwanye Okap Ayisyen yo fon bon kou jodi jodi vandredi 30 desanm 2022 a. Ajan dwanye yo arete yon sitwayen ki rele Papout Junior. Papout Junior sa a yo arete misye avèk plis pase 20 bwat katouch ki gen ladan l chak grenn bwat yo gen 50 grenn katouch ladan l ak. Ajan dwanye yo idantifye ke Papout Junior se yon sitwayen ameriken ki imatrikile P 130 428 88 205 tirè zewo. Sa vle di ke Papout Junior se yon sitwayen ameriken ki nan kesyon vann bal, vann zam nan peyi Dayiti ke ajan dwanye Okap yo rive arete jodi a. Lapolis Nasyonal Dayiti nan Jeremi rive arete yon sitwayen ki pote non Etienne Philippe. Sitwayen sa a se yon òm dafè nan Jeremi. Yo arete sitwayen sa a paske li te sove nan prizon Pòtoprens 4 avril 2022, lè l rive nan Jeremi, yo te mete l nan prizon ankò, apre ke li te pral vèse yon sòm de 26 mil 500 dola ameriken bay otorite jidisyè yo nan Grandans, yo te pral finalman libere l. Ebyen, nan kad operasyon ke lapolis mennen nan Grandans, rive ankò re-arete, rive ankò re-arete Sitwayen sa a, ki li menm se Etienne Philippe, yo repwoche misye kòm moun k ap vòlè lajan moun nan peyi Dayiti. Lòt. Misye ap vòlè lajan moun nan kesyon li ka omwen fè moun yo kite peyi dayiti pou ale nan peyi etranje. Misye pran plezi l tou nan kesyon vann moun yo de machandiz ke ba machandiz yo pa menm kòrèk. Good. Sa vle di ke misye se pou yo arete l pou fwod. Li di m lè w te pou fwod, men tankou jan m te, jan tankou jan tèm jiridik lan di l lan, yo di l eskwokri. Ok, eskwokri. Men se yon Ayisyen li ye. Efektivman, se yon Ayisyen li ye. Si nou mete misye avèk Reginald Boulos anndan peyi a la, kiyès ki ta sipoze premye arete ant misye e Reginald Boulos? Bosta, Nan bon kè m, Reginald Boulos sou Fritz Lankade dèyè kat miray bawo byen lontan de sla. Men kòm nou konnen Ayiti se yon kesyon de koulè ki pale. Depi w pa gen ti koulè roujan sou ou, ou te mèt nwa ou gen lajan, se kòm kwa ke yo minimize lajan w genyen an. Ebyen jodi a, gen yon ansanm de nèg, kisa ki lakoz yo pa nan prizon? Jodi a, se paske yo gen ti koulè wouj sou yo epi yo sòti nan fanmi ki omwen gen non nan peyi Dayiti. Se youn nan rezon ki fè ke jouskaprezan asanm de nèg sa yo toujou ap sikile nan figi moun nan peyi Dayiti. Ou pa wè semèn ki sot pase la a, Unibank pran desizyon pou l mete bon san deyò nan direksyon jeneral Unibank lan? Wi. Ebyen, apre 2 semèn, yo sòti yon lòt nòt ankò yo di w Bosan pa enplike nan kesyon finanse gang, Bosan pa nan kesyon trafik zam, Bosan pa nan kesyon trafik dwòg. Yo retounen pran Bosan ankò. Sa vle di son kesyon de la familia kap jere an Ayiti. Se ou menm ki pi malere, depi ke w pa gen non, wap wè ke ou pral mouri nan prizon. Enben se la batay la bèl la wi. E la batay la bèl la wi. An nou kontinye frè m. An nou ale. Sak nan kè yanm se tou konnenl. Yes. Efektivman, n ap kontinye avèk parantèz aktyalite a, se prèske tout 18 jiridiksyon yo gen asiz kriminèl k ap òganize ladan l pandan fen ane a. Asiz kriminèl sa yo ap òganize nan sousi pou wè kòman ke yo kapab dekonjesyone prizon an de ansanm prizonye ki ladan l. Vin jwenn kesyon maladi kolera a ki ap bay anpil pwoblèm nan prizon yo, yo oblije ap òganize asiz kriminèl san asistans. Jiri yo, Ebyen, nan kad asiz kriminèl ki òganize nan pakè Pòtoprens sou lòd komisè gouvènman sou lòd komisè gouvènman Jacques Lafontant, se an total 38 moun ki libere nan kad asiz kriminèl sa yo. Gen 30 dosye ki klase san swit kote ke lajistis ap gen pou l fè swivi avèk dosye sa yo. San n pa bliye 12 moun ke. kondane nan kad asiz kriminèl sa yo. Nan sans sa a, komisè gouvènman Pòtoprens lan, Jacques Lafontant, fè konnen li konte sou kapasite jij, dwayen, grefye, uisye nan tribinal yo, yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab kontinye avèk seri asiz kriminèl sa yo nan prizon sivil yo nan peyi Dayiti, yon mannyè pou kapab rive libere kèk prizonye ki deja pije pèn yo anndan prizon an. Konsètasyon Nasyonal Enstitisyon Politik pou Respè Konstitisyon 1987 la, Konapirek, voye jete dokiman Konsansis Nasyonal gouvènman Ariel Henry an mete sou pye pou satisfè pwòch pouvwa an plas la. Kowòdonatè estrikti a, Asnel Alexandre, kritike Milène Hyppolite Manigat, ki chwazi foure tèt li nan vye demach sa a. Responsab Konapyec yo kont tout lide pou yon fòs militè etranje ta foule sòl ayisyen an sou demand PM Ariel Henry. Kòdonatè jeneral Konapyec la, Asnel Alexandre, anonse mobilizasyon yo ap demare nan tout peyi a apati mwa janvye k ap vini la, yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab rive chavire ekip Ariel Henry an.